Referandòm sa se yon pwovokasyon. Popilasyon an dwe konprann. Tout sa ou wè k make referandòm, kraze l. Bandwòl referandòm, kraze. Depi yon bagay ki make referandòm, kraze. C'est une provocation. Yon moun ki pa vle, se pou al vote pou di non. Men yon moun ki pa vle, se pa nan mikwo pou vin di non an, se pou al di non nan urn yo, nan kote ke pèp la Mete, paske se sa ki demokrasi, demokrasi se kapasite pou ki pou w genyen pou di wi ou vle oubyen oubyen non ou pa vle. Li pa sekrè pou pèsòn depi semèn nan gwo bri ap kouri Etazini, Kanada ak Lafrans 3 gwo antite ki nan tèt peyi Dayiti men sepandan yo menm yo sanse retire kò yo swit ak dènye batay gang ap travèse nan peyi a e jodi a anpil moun pral konnen kisa kap pase, vèdik la tonbe, Ariel Henry lage pou kò l, Kanada ta dekouvri se Ariel ki genyen tout ekip gang lan dèyè l e dènye peyi lòk la se yo menm ki te a lorijin li jis pou yo te kapab fè lajan sou pèp ayisyen an. Sepandan, Ariel pa genyen lòt chwa ke itilize lame a epi kole l ak lapolis pou jwenn yon bagay, si yo pa fè sa, Peyi a pral pi mal, gang yo pral anvayi peyi a, e pèsòn moun pap ka travèse, afè eleksyon ou byen sa yap di k pral fèt nan peyi a se krèk ti bèt, ti mari pap monte ti mari pap desann, fòk Ariel kite peyi a, menm jan tou ameriken ak kanada, lèzetazini ak lòt peyi vire do ba li e li lage nan batay la pou kò l. Gen moun ki di se dènye kout dlo ak chavire vaz la, Ariel Henry pa gon pa kita on pa nago l pral fè ak peyi a, se demisyone si non bagay yo pral pi grav ti mamit diri a ap monte tèt nèg e lanmò Jovenel gen gwo konsenkans sou sa k rive yo touye Jovenel yo te pare pou fè lajan e yo gentan fè l nan gaz a pratikman depi 2 zan anpil batay deja fèt nan peyi a san pou otan pèp ayisyen al toujou rete nan katchouboumbe epi kakofoni Òm politik yo lage l. An nou antre nan detay enfòmasyon yo, gen Essan Delika, analis politik la, devlopman sosyal, li menm ki t ap pale nan dosye sa ak Jimmy, moun afè ti vi bon, koze yo anpil. Medam, mesye, si w poko fè sa, konekte ansanm avè nou, sonje abòne ak chanèl pa w la, nou se Sofia TV 83, tout enfòmasyon ap kontinye vini an tan reyèl kant il saji de peyi Dayiti. Kèlkeswa kote ou ye nan mond lan, rete la, poko deplase, men nouvèl la nan bon jan ti mamit. Fò pa bliye ke nèg yo te fè sa nan objektif ekonomik e se oligak yo ki te mete strikti an pou ke al fè kòb a peyi lòk la. Pandan peyi lòk lan yo fè 90 milyon dola ameriken pa mwa nan gaz an 19 mwa. Li bò 1 milya 730 milyon dola ameriken ke nèg yo ranmase nan pòch malere nan gaz la sèlman. Nan lavi chè a, se 6 ou 7 oligak Petyonvil ki gen monopòl diri, lwil, farin, sik, fwa, tout sa w manje se yo ki gen monopòl la. Nèg yo fè espre yo ogmante pri a e yo mete enflasyon an a 59 pousan. Fòs nan lavi chè a, nèg yo ranmase 843 milyon dola ameriken an 19 mwa. Donk, 1 milya 730 milyon plis 843 milyon dola ameriken. Gade konbyen sa bay pou wè. Gade konbyen bay pou wè. Sa vle di ke ou depase 2 pwen 5 milya dola ameriken nèg yo gentan ranmase an 20 mwa. M p ap menm pale de twa bidjè ki ap kraze a. Yo fè yon premye bidjè rektifikatif 197 milya de goud. Yo fè yon dezyèm bidjè 210 milya de goud. Twazyèm bidjè a ke yo fè depi 19 desanm 2022 ki ap kraze la a, li gen ladan l 267 milya 500 milyon de goud. Donk sa vle di ke gang yo itil nèg yo pou mete rejim ekonomik ki chita sou lavi chè a. Donk se pa anyen de nouvo sa k sòti la. M te di w nan kòmansman em. Si lame Dayiti a ta bay rezilta jan n wè bagay yo ye la, èske n ap oblije ale nan eleksyon avèk Ariel Henry? Si lame a kanpe tout bon kòmanse ap tire gang, kraze gang? Paske la an menm tan m wè l nan avantaj Ariel la. Si lame a ap fè travay li. Vreman. Yo pral vle fè eleksyon kan menm vle pa vle avek Ariel. Se sou wout sa ke nou wè kap desine la. Non, non, nou pa. Nou pa vle, men se sa m wè kap desine. Non, gade, de bagay. Depi w wè lame a antre, gen de prereki ki pa la, lap viktim. Ok. Prereki nimewo 1, fok gon lidèchip ki pa nan gang. nan tèt leta. Prereky nimewo 2 zam ke l bezwen pou l goumen ak gang yo ke yo achte l bay. Sa se 2 prereky yo. Ok. Sonje m te di w sa w mèt sere ti tep sa a paske w pral bezwen l pi devan. E m toujou di w bagay yo alavans. Dezyèm bagay la, Ariel pa nan eleksyon. Ariel bezwen fè yon koudeta elektoral pou nouvo pati ke Dimitri Vorbe a bann nèg sa yo monte. Pati a rele Ayiti nou vle a. Donk metye nèg sa yo se ke chak katran, chak senkan oubyen chak uitan, pa egzanp yo fè lespwa, lespwa vin enpopilè nan je pèp la yo chanje non an. Yo vin avèk inite. Se toujou menm ekip la. Yo vin avèk inite. Koulye a inite vin pèdi fil, pèp la pa vle tande avèk inite. Yo vin avèk verite. Verite a pa mache ditou avèk Jacky Limack, koulye a yo vin avèk Ayiti nou vle. Men kandida a e toujou Jacky Limack. Se avè l yo vle parèt la a. Donk s on koudeta elektoral yo bezwen fè pou Ayiti nou vle. Se pou sa nan tout diskou ke Ariel ap fè e menm nan tweet ke Ariel fè li toujou mete Ayiti nou vle. Paske ayè pati a rele Ayiti nou vle. Endirèkteman moun yo menm pa konprann podyab. Wi nan bon e pou sa ou envite nou pou nou eseye fè radyografi bagay yo. Kòm santinèl pèp la nou toujou prezan pou nou vin fè radyografi a pou pèp la. M ap gade Haut Etat Major Lame a, m wè l kòmsi pou jan m wè l pwòch avèk Ariel sa a, mwen menm m gen enkyetid wi. Jan m wè mesye sa yo ap mache la ou ta di se kòkòt ak figawo, jan m, etan done se politik kanmenm men gen enkyetid. Mwen pa gen ni enkyetid ni bagay. Ban m wè. W al kay doktè, doktè pa ka ba w mandi sou maladi ke w soufri. Nou fè yon dyagnostik deja de kisa reyalite gang yo gen nan peyi Dayiti. Kisa, ki kote yo ye, ki pozisyonman yo, kiyès ki nan tèt kisa, eksetera. Nou wè nan yon peyi kote y ap konbat gang ki diferan etap yo. Nimewo 1, lidèchip politik ki nan tèt Leta a ki pa nan gang. Nimewo 2, Estrateji entegre. Nimewo 3, Mete yon inite spesyal pou al kraze gang yo. Ou ka pran mil solda epi ou melanje mil solda avèk 3 mil polisye, li ba w yon inite spesyal de 4 mil lòm, ou ba yo elikoptè de konba, ou ba yo linèt a enfra wouj ki pèmèt ke lè yo lannwit yo wè tankou lajounen, ou ba yo RPG, ou ba yo cha daso. Ou bay yon seri de fizi sniper spesyal ki ka pèse blòk e beton e ki pèmèt ke lè w ap cheche sib ou, moun ki nan gang nan, se avèk chalè nan kò l ke w idantifye l an fonksyon de teleskòp ke yo ba ou a. Wè, mouvman de chalè. Se sa, an fonksyon de mouvman de chalè kò a. Kèlkeswa kote moun nan ye, dèyè kèlkeswa beton ou mi, se la l ka fè w ap pete fyèl li. Wap pete fyèl gang nan. Donk jounen jodi a, lè w fin fè etap sa a, ou fè antrenman, inite 4000 lòm nan pare, ou konn diferan tip detap yo, m te bay yo la a deja. Jodi a, lè nou fè yon analiz nan peyi Dayiti, premye etap la poko menm la. Ou poko gen yon premye minis ki pa nan gang. Ou poko gen yon gouvènman ki pa nan gang. Donk si ou menm ki nan lame a, yo, paske lame a gen kanmenm entelijans militè. M sèten ke entelijans militè di kòmandman lame a, Ariel nan gang, minis jistis nan gang, minis defans nan gang. Donk, yon lame ki pa gen 2 prereki ke m te di w talè a, ki se lidèchip politik lan avèk zam ke l bezwen. Bon, e sa pral fè kisa? Sa pral fè 9 mwa depi kolonèl la te di ke depi yo ba li elikoptè a char daso l ap kraze gang yo. Poukisa Ariel pa janm okipe sa kolonèl sa a te di, epi se entèvansyon militè blan ke l al pran an konsèy dè minis? Depi lè sa a ou wè gon bagay ki pa mache? Depi lè sa a Jimmy ou wè gon pwoblèm on kote? Menm si pwoblèm nan pa vizib, men on moun ki ap swiv bagay yo wè gon pwoblèm. M, Kounya la Stanley, èske, èske kominote entènasyonal la, nou wè pa janm pale de lame Dayiti, èske yo pral anfen pale de lame an? Yo toujou ap di yo pral, y ap bay sipò a lapolis. Èske yo pral anfen rekonèt pou ta di, menm lè se pa ipokrizi, n ap ede lame an? Jimmy, ban m repete sa a pou ou ankò. Li trè enpòtan, nou pa ka pase sou li. Nou pa ka pase sou sa. Imajine w, Jimmy, ou premye minis. Pandan w premye minis lan, Jimmy, gen pwoblèm gang nan peyi a. Yon seremoni ofisyèl ke, kote ki te gen lame. Gon kolonèl nan lame ki fè diskou ki di depi yo ba li zam li bezwen yo, yo ba l elikoptè, yo ba l cha daso l ap kraze gang yo. Epi ou menm ki premye minis Jimmy ki chèf pouvwa egzekitif lan, ou pa janm okipe kolonèl la pandan plizyè mwa. Epi finalman non sèlman ou pa okipe kolonèl lan. Finalman, lwa al pou yon desizyon son konsèy dè minis ko fè pou mande entèvansyon militè etranje ki kontrè a la konstitisyon ki son krim de wot trayizon ko fè. Epi pandan w ap mande entèvansyon militè a pou pran pòz ke lame pwòp peyi w ki di sou ba l zam, sou ba l sa w l ap kraze gang yo, w pa menm okipe l, se entèvansyon militè etranje. Ou panse ke premye minis sa a pral sèvi a lame tout bon pou kraze gang? Nan se sa, exactement. Ann serye Jimmy man. Ann serye Jimmy man. Non sòt sa sou sa. Epi pou sa wè kesyon ke w sot poze a m pa menm antre ladan l. Paske m konnen nèg yo pa vle wè lame, yo pa bay lame zam pandan 20 mwa, yo pa bay lapolis 20 zam pandan 20 mwa, poukisa w panse yo pral bay li koulye a? Stanley, Malrejman nou pat gen chans fè yon ti pale sou sa, nou wè ke Ariel finalman, apre ke nou wè kominote entènasyonal la, nou wè nou menm ki nan dyaspora a, nou tout ki ap di, e ou menm spesyalman ki tap di ke fòk se fòs lame Dayiti avèk lapolis ki ta dwe pran responsabilite yo, men nou wè finalman apre ke, apre plizyè imilyasyon li deside anfen anbake avèk lame an, kòman ou dwe konprann sa Stanley frèm? Desizyon sa a, ou ka konprann li, fò w fè alafwa yon analiz istorik de sa k te rive lame a e fò w fè yon analiz konjonktirèl. Nan analiz istorik lan, fò w pa bliye ke mesye ki opouvwa a yo, se yo ki te kreye mouvman ti sòlda. Pou ede Aristide kraze lame a. Depi Aristide fin kraze lame an 1995, chak fwa anndan sosyete a moun pale de rekonstriksyon de lame, yo fè dè blokaj enstitisyonèl e dè blokaj o nivo de lopinyon piblik pou ke lame a pa t bati. Se nan yon arete. ki ta renmen fè yon lòt jenosid sou nou menm jan yo te fè l an 1937 kote yo te touye 30 mil Ayisyen e an menm tan menas dezas natirèl, Prezidan Jovenel deside ke l ap bati lame a. Donk, se yon dan dan le kad de la defans dè zenterè nasyono Dayiti Se prezidan an pran arete a an 2016 novanm 2017 pou bati lame a. Yon ane pli ta, an oktòb 2018, nou pral wè ke prezidan an te gen rezon. Paske lè tranbleman de tè a fèt nan Latibonit e nan Nòdwès, fwa sa a se pa lame blan k al ede moun peyi Dayiti. ki te afekte pa tranbleman de tè a, se te lame Dayiti ki te deplase nan Latibonit e nan Nòdwès al ede apre tranbleman de tè a. Men pandan prezidan an ap bati lame a, li te li te fè fas a 3 mouvman de sabotaj. Premye mouvman de sabotaj la, se sa yo rele opozisyon enstitisyonèl lan ki t ap kolabore nan Palman avèk sdp. Yo fè tout sa yo kapab pou yo pa janm bay lame a bidjè pou rann li enposib bati lame a pou ke lame a te rete sou papye e menm si te gen yon anbriyon ki te fòme yon kote yo ta pral kraze l pi devan malgre opozisyon enstitisyonèl lan prezidan an vanse ak bati lame a. Dezyèm bagay ke nèg yo fè, nèg yo al eseye rantre, enfiltre pouvwa egzekitif lan sou prezidan an, a menm rezo politik ki te kraze lame an 1995, pou gade si yo ka gen kontwòl ministè defans pou ralanti bati lame a, si yo pa ka ralanti l pou pran kontwòl li. Twazyèm mouvman ke yo fè alepòk, lè yo wè lame a vle pran fòm vre, An fevriye 2020, te gen manifestasyon peyi lòk nan lari a. Dmitry Vorb, André Michel, sèvi avèk yon nèg ki rele Blaise Robelto, y al lage yon tweet pandan manifestasyon ap fèt nan lari Pòtoprens, kote sou tweet lan, misye di ke. Sòlda ki la pou veye katye jeneral la men yo fèk tire yo tiye plizyè polisye e gen polisye ki tonbe donk si yo pa voye ranfò rapid avèk lè zinite spesyalize nèg lame yo ap touye tout polisye si alepòk pa gen moun nan gouvènman an ki monte sou rezo sosyo pou di ke twit sa se manti se fabrikasyon pa gen sa pyès. Jou sa a, san anpil polisye avèk sòlda lame Dayiti t ap koule e nèg yo ta pral sèvi a sa pou kraze lame a. Donk, onivo istorik, fò w konn reyalite sa a. Onivo konjonktirèl, pou montre w ke nèg yo pa t janm nan lame, Non sèlman nèg yo pandan 20 mwa nèg yo pa bay lame tout ekipman malgre deklarasyon gon kolonèl lame a ki te fè depi l jwenn blende, jwenn elikoptè l ap kraze gang yo, nèg yo pa janm reponn a sa kolonèl la te di. Nèg yo te pito al fon konsèy dè minis kote yo pran desizyon pou mande entèvansyon militè, okipasyon militè etranje. E pou montre w ke nan kè nèg sa yo, nan tèt yo, nan emosyon yo, nan konpòtman politik, yo pa vle yon leta regalyen, yon leta regalyen ki fò. Pou montre w klèman mòd de panse nèg sa yo ki rayi yon leta fò ki ka defann pèp la, jis al gade premye konsèy dè minis Ariel Henry, Yon peyi kote solda kolonbi nan konplo a neg sa yo enfiltre antre nan peyi nou vin tiye prezidan nou lè yon bagay fin konsa fin rive nenpot ki responsab politik pwal wè nesesite fok gen entelijans fok gen lame fok gen lapolis se reyaksyon yon politisyen normal ou fin tiye prezidan lakay ou. Donk, otomatikman ou pral gade enfrastrikti sekirite peyi a kòman pou ranfòse l. Nan premye konsèy dè minis ke Ariel fè, ki ta l ta, ki sa l ta pral eseye fè? Kraze ajans nasyonal entelijans ke prezidan an te kreye. Donk, depi lè sa a ou wè ke nèg sa yo, afè lame a yo pa ladan l ditou. Donk, lè w fin fè analiz konjonktirèl e istorik de konpòtman nèg yo parapò a lame, Epi koulye a, a la dènyè minit, lè blan di pa gen blan k ap vin mouri pou ti nèg nwè peyi Dayiti, epi misye al fè diskou sa a pa rapò a lame a, sim kòmandman lame a, fò yo fè trè atansyon pou ke se pa yon pyèj ni fè lame a tounen yon bouk emisè. Paske konesan nèg sa a yo, nèg yo gen dwa fè yon plan pou al sèvi a lame a kòm bouk emisè. Lè lame a ap. Ou panse li reta se yon pyèj ke li ye pou mesye militè yo? Se pa panse non, se sa li ye menm. Se sa li ye menm. Paske kòman ou vle yon gouvènman ki nan gang. Yon gouvènman kote premye minis lan nan gang, minis de lenteryè nan gang, minis de la jistis nan gang, minis de la defans nan gang, sekretè jeneral palè nasyonal nan gang, gen apeprè 30 lòt moun ankò nan pouvwa egzekitif lan ki nan gang. An gouvènman sa a pral kite lame kraze gang? Non men kounya e Sané, mesye yo, mesye militè sa yo son ekip jèn gason ki trè entèlijan, ki briyan, m pa kwè ke yo pral pran nan pyèj sa, epi nou menm tou fòk nou jan nap fèl la nap pran salèt la poun pa kite mesye sa yo tonbe nan pyèj sa, mwen espere ke yo ase vivan pou pa kite, pou yo pa kite Ariel ap jwe avèk yo frè pam. An jeneral yon militè patriyotik. On militè de bòn fwa, on militè pran kesyon de sekirite nasyonal o serye, e an jeneral on militè pa nan politik. Konesan koken sa yo ki depi 20 mwa nan gang, yo pa vle bay ni lapolis ni lame zam pou kraze gang yo, paske nan emisyon kote m reponn kesyon yo deja depi plizyè mwa, M te di w konsa depi gon strateji entegre, depi achte zam pou lapolis a lame, yap kraze san pwoblèm gang yo an 4 mwa. M pat toujou di w sa depi lontan? Wi, wi, ou pale de sa vrèman. Donk kesyon ke w dwe poze tèt ou, poukisa nèg yo an 20 mwa pa janm fè strateji entegre a e pa janm achte zam pou lapolis e lame? Paske yo nan gang. Donk le fè menm ke jodi a nèg yo fè chwa pou yo mete lame a, Nan konbat ensekirite a, kòmandman lame a dwe trè pridan pou ke nèg sa yo, paske demen maten lè lame kòmanse met gang atè, konesan lè Andre Michel, lè Nenel Cassy, lè Ariel Henry, lè Pierre Esperance, yo pral di w lame nan masak. Alòske lame se gang l ap met atè. Donk jounen jodi a, mwen menm panse ke tout moun ki rasyonèl. Tout moun ki serye andedan peyi a konnen ke premye etap pou franchi pou kraze ensekirite a, kraze tout moun ki nan gang, premye etap la fò w garanti ke lidèchip politik ki nan tèt leta a pa nan gang. Kòman w vle yon lame ap ka kraze gang lè siperyè yerachik, Moun lame yo, otorite sivil ki nan tèt leta a yo nan gang. Kòman lame pral fè kraze gang pandan ke otorite sivil ki nan tèt leta a ki se siperyè yerachik moun ki nan lame yo nan gang? On pyèj yo pare pou lame a la. Donk ou panse kòm si fòm de pyèj ke yo pral di pa gen minisyon, gen materyèl yo pral di ke kòmande k pa resevwa? Nèg yap chèche yon bouk emisè. Yo di nèg yo gentan gen kès pwopagann yo pare la a, depi lame kòmanse lage kèk gang atè yo pral di w se inosan ke lame ap touye pou sa. Se pou sa ou wè yon moun ki bezwen. Gen posibilite ou pral tande skandal otou de lame, ou pral tande lame a te fè si, ou pral tande yo te arete tèl militè, ou pral tande yon bagay kanmenm medam mesye, prepare nou. Se sa m sot di w la a. Sa di ke nèg yo prepa yon pwopagann politik pou fè lame a tounen yon bouk emisè pou fè bliye ke non sèlman nèg yo nan touye prezidan, nèg yo nan gang e yo nan vòlè leta depi 20 mwa. Donk jounen jodi a, kèlkeswa moun k ap tande emisyon an la a konnen ke nan tout peyi kote y ap kraze gang, etap nimewo 1 se lidèchip politik ki nan leta a, ta pral kòmande lapolis e lame avèk entelijans pou al kraze gang yo, lidèchip politik sa a ki nan tèt Leta a pa ka nan gang. Jodi a, nou konnen a 200 pou 100, lidèchip politik ki nan tèt Leta ki la a, avèk Ariel, avèk tout nèg sa yo ke nou konnen an, nèg yo nan gang. Donk, kòman fè lame pral ka detwi gang lè chèf yerachik otorite sivil k ap kòmande lame a li nan gang? Sa vle di ke jounen jodi a, nèg yo pral eseye sakrifye lapè a, paske lame a kanpe an kwa nan tout sa yo genyen kòm objektif politik. Se pa pa aksidan se koulye a. E fò pa bliye tou, sa nèg yo fè la a pou lè yo bezwen manje moun ki nan lame yo, Se pa pa aksidan nèg yo mete 6 moun nan CSPJ, 11 moun sa yo nan kou de kasasyon ki nan gang avèk yo, pou ke lè yo pral regle bagay la o nivo de la jistis, p ap gen la jistis. Se sa yo rele alabatwa ke w prale. Jodi a, si w pa nan kan asasen, e nan kan vòlè, e nan kan moun ki touye prezidan an, e depi w al devan la jistis w ap viktim. Gade kijan lotrejou la a nèg yo nan figi nou tout yo lage w an eskro. Tout moun wè nèg la te nan eskrokri. Yon sèl kout fil komisè gouvènman pa met pye epi dwayen tribinal premyè enstans vin lage. Pa gen lajistis jodi a pou l Sa yo rele egalite dè sitwayen devan lalwa l pa egziste, lajistis nan men nèg yo. Donk sa vle di ke lè nèg yo pran desizyon sa a se dè moun ke yo pral sakrifye anndan lame a. Donk toutotan ke tout moun kap tande la a wè kòman sa fèt Salvadò, lidèchip politik la pa nan gang, otomatikman ou gon strateji entegre ki gen ladan l tout enstitisyon nan leta a kap goumen kont gang, yo rantre nan bank santral, y achte 120 milyon dola ameriken zam. Yo bay lapolis ak lame tout zam yo bezwen pou fann fwa gang yo, pou arete oligak, arete ansyen prezidan, arete li, ansyen palmantè, lidè politik ki nan gang, apre sa desann nan lari a, kraze gang yo youn apre lòt, epi mete 41 mil anba kòd. Nou ka fè l tou. Men pou nou fè li, se lidèchip politik nan tèt Leta a pou nou chanje. Se lidèchip politik nan tèt Leta a pou nou chanje. Toutotan n pa chanje l, pa gen anyen n ka regle. Pandan w pale de pyèj, Stanley, pandan wikenn nan gen anpil ka de kidnaping. N ap mande pou lame Dayiti. Kounye a la, èske yo pa pral di, gade lame, paske nou toujou di fòk lame an pran responsablite l. Pwobableman yo pral di, gade mesye gang yo ap fè kidnaping, y ap tiye moun, lame pa an mezi pou pote yon repons. Donk, èske se pa jistifye y ap eseye jistifye davantaj pandan ke yo pa bay lame an materyèl, minisyon pou l frape gang yo? Banm bon bagay. Se yon bagay n ap repete la a depi pwètèt dizuit, diznèf, ven mwa. Ok. Lè prezidan Jovenel Moïse kòmanse goumen kont gang yo, ki premye bagay li fè? Li kòmande yon pakèt blende Kanada. Li kòmande blende yo nan men yon konpayi prive. Li peye, leta ayisyen peye tout bagay pou yo voye blende yo. Kiyès ki te bloke blende yo? Se otorite politik Kanada ki te bloke blende yo. Sa vle di Kanada te nan konplo kont prezidan Jovenel Moïse. Jiskaske prezidan an mouri, Kanada pa voye blende yo. Menm apre lè prezidan yo fin touye l, lè Kanada wè l ap sòti lèd devan lopinyon piblik, li voye yon seri de blennde pèpè ban nou pa rapò a Ikrèn kote l ap voye bon jan blennde santi bon. Wi, sa se vre. Depi lè sa a, non sèlman nou vin jwenn ke otorite Kanada yo. nan konplisite nan fè sitiyasyon politik peyi Dayiti pouri, nou pral dekouvri tou ke nèg yo gen yon politik rasis ke yap mennen pa rapò a Ayiti. E premye minis Kanada a son nèg yo kenbe 3 fwa nan pentire figil an nwa. Lè yon blan fè sa, vle di son blan rasis ki pa renmen moun nwa. e an menm tan tou pou nèg ki fè istwa resan o nivo relasyon entènasyonal, nou konnen ke misyon militè Nasyon Zini nan Rwanda a, son jeneral kanadyen ke yo rele Roméo Dallaire ki te nan tèt li, misye te ka evite jenosid lan fèt Rwanda, e poutan misye kite jenosid lan fèt. Donk sa tip de moun sa yo ke nan nafè la nou oblije fè trè atansyon paske nan peyi sa menm lè gen dè kanadyen ki konprann sa sa vle di ayisyen an ki vle byen boule avèk nou e ki konnen ke yo gon dèt moral pa rapò avèk nou vi wòl ke pwofesè ayisyen jwe nan bati sistèm edikatif frankofòn nan kanada Men, nan mitan Kanadyen sa yo ki wè Ayisyen byen, genyen tou de Kanadyen rasis ki vle detwi nou. Lè w gade ti videyo blan Kanadyen rasis sa a k ap sikile sou rezo yo pandan semèn nan, ou wè a ki pwen rasis sa yo rayi nou. Nèg yo tèlman rayi nou, yo pa menm. Nèg yo ale jis tounen dèyè Desalin wi pou nèg yo vin pale de nou. Nèg yo pa bliye sa Dessalines te fè. Nèg yo pa janm padone le fèt ke Dessalines te kraze sistèm esklavajis ke yo te renmen an, kote yo menm, kolon blan yo, te konn mete pye sou kou moun nwa tankou nou. Si w wè ti videyo blan sa a k ap pale men. Paske pèp nou an se yon bon pèp. Oh yes. Pèp la pa konprann menas blan rasis yo la toujou. Blan kap eseye detwi nou an. Menas la la toujou. Donk si w pa edike pèp ou, pa edike timoun kap leve yo, pa edike jèn, menm granmoun yo, kontinye edike yo sou menas ke blan rasis lan reprezante pou nou, nap pran nan kou. E se pou sa li enpòtan ke w pase videyo sa yo.